N ap salye tout oditè, oditris Radyo Zenith FM. N ap salye pèp ayisyen an jeneral, n ap salye dyaspora yo ki ap soufri paske yo pa ka antre nan peyi yo akoz ke gen kidnaping, gen ensekirite. Bri kouri nouvèl la gaye, gwo deblozay pete nan Lasalin medam e mesye, nèg je pèp yo anvayi nèg je nèf yo anpil anpil kout bal ap tire nan moman nap pale la a, bagay la dejenere nou konnen ti jinyò ki li menm te fè pati je nèf ki tonbe anba kout bal yon lòt sòlda je nèf E jodia la Babekyou misye gen pwoblèm paske nèg je pèp yo pwofite okazyon sa pou yo pote boure sou Babekyou e nou pa bezwen diw ki kantite kout bal kap pete nan Lasalin, nan Dèlma bagay yo dejenere enben Babekyou li menm kap reziste e selon enfòmasyon nou genyen enben Jenèf nan moman an la prèske depatcha paske gen anpil anpil sòlda ki yo menm vle al fè lòt bagay gen nèg ki vle al jwenn je pèp gen yon tou ki vle al jwenn vitelòm ebyen bagay yo dejenere babekyou misye pa konn ki sen ankò poul rele paske nèg je pèp yo deside fòk yo tou fini avèk kesyon je 9 la ak kesyon babekyou e jodi a la ti jinyò ki te nan lasalin ebyen misye tonbe e se bandi chalè ki li menm retire lavi ti jinyò gwo diskisyon pete. Dcpj ak divès gwo kò nan lapolis la debake lakay misye e yo jwenn nèg sa gen yon kalib 2 gwo zam fann fwa n pa konnen si misye pral nan gè ou pa enben lapolis mete misye anba kòd e nou pral envite w e wè imaj towo sa a ki li menm deja nan men dcpj la a ki pral gen pou l reponn kesyon sou e gwo zam sa yo ke misye genyen la a. Nou konnen nèg boujwa sa yo se 2 nèg ki pa inosan nan sa kap pase peyi a, se 2 nèg ki yo menm enplike jiskokou nan ensekirite a, nan bay gang zam, nan vann bandi zam, e jodi a la a, ebyen dcpj mete la pat sou misye, èske yo pral libere l, nou pa konnen, lè n konnen nèg sa yo e gwo boujwa, nèg cheve siwo, yo toujou panse si yo siperyè avèk nou, men fwa sa a fòk dcpj met grenn nan bounda yo, pou yo kenbe misye. yon fason pou nèg ki yo menm kontinye ap bay zam yo ka pran yon leson e pou yo sispann. Dosye Wanament, dosye Sendomeng, nou konnen fwontyè a bloke e sitwayen sa nou pral envite w wè nan videyo a ki t ap soude baryè a, selon enfòmasyon nou genyen, ebyen misye tonbe, misye mouri. Yo ta fè kwè ke se opresyon misye fè, men gen moun ki di se pa vre, poukisa se aprè Gwosè travay sa ki sitwayan li menm li mennen epi se lèw tande li te gentan fè opresyon antouka bagay yo anpil nan peyi nou rete konekte sou video a bon ekout tout moun nap tounen. Monsieur, bonsoir, bon week-end. Bienvenue une fois de plus sur Chanel Moon Affaires Bon TV. Wi info a tonbe la medam mesye kote ke nou aprann nan moman nap pale la pou pa di dcpj bri plizyè e eleman nan lapolis lan ki debake kay yon gwo towo nan sektè prive an an palan de Joel Kaoly bò frè Edo Zeni medam mesye ebyen lapolis debake evidaman sanble til ke yo jwenn plizyè zam. Donk nou pral ba w plis detay epi nap raple w ke Joel Kaoly se pa nenpòte ki, se youn nan moun ki tap fè la pli e le bo tan anndan peyi an. Men kisa yo repwoche l egzakteman medam mesye? Ebyen gen kesyon pou nou poze evidaman. Eske yo ta arete l kounya la? M panse ke disi fen emisyon an nou pral konfime sa pou ou men se serye yon gwo gwo gwo manb nan sektè prive a la Ebyen ki pran kou pandan nap pale la epi sou kesyon Joel eskizem sou kesyon ti junior an medam mesye ebyen li konfime nou te gentan bo enfo sa deja men nou pral bo plis detay nan dosye sa evidaman nou pral fon ti pale avèk mesye yo ki pral ban nou plis detay nan dosye ayiti. tab ale e ba ou enfòmasyon yo ebyen enfòmasyon yo dirèkteman e Leonel nou panse ke nou e prale o nivo de e Marigo ansanm avèk e Jacmel ebyen e Leonel m panse ke ou gen anpil detay epi tou nou gen pou n pale de Ti Junior ki la fè la une de l'actualité ebyen kote ke gwoup e G9 an fanmi manyen youn manyen tout ebyen yo manyen youn nan e manb li yo Leonel. Ebyen nap nap kòmanse avèk enfòmasyon sila konsènan ebyen youn nan man youn nan chèf gang Jenèf yo ki se Serge Alectis Junior alyas Ti Junior ki tap gouvène e Lasalin ebyen nan mogandampay la ebyen nou te deja bay avi a nan emisyon preselent lan ebyen se konfime Ti Junior li deja bwè dlo bouch li pa youn nan youn nan chèf gang ki li menm tap dirije zòn Tokyo arive jisteman ouvè kout zam sou li ebyen nan moman nap pale la se gwo gwo gwo kouri ki genyen nan Lasalin anpil tire nou kapab di ebyen konsènan ebyen sa kap pase la kote ke mache a nou aprann mache Kwabosal la ki te li menm te vide trè to. e nan lannwit pou nan lannwit nan aprèmidi e jisteman e vandredi pou ouvè samdi a la gwo kouri nan lasalin e san oubliye egalman nou pral ede e o nivo e jakmèl kote ke youn nan manm sektè prive a ki se li menm Joel Kaoly nan moman nap pale la ya de fòt chans pou ke l ta deja e anba men la dcpj kote ke deja Plizyè gwo zam sezi, zam de gè e san oubliye o nivo komin de Marigo genyen jisteman yon dwòg ki sanse ta tonbe la, nou aprann nan mitan plizyè polisye ta gen yon chire pit la kote ke dwòg sa ki tonbe a, enben genyen ki jwenn, genyen ki pa jwenn anpil, genyen ki gen yon batay la, enben nou pran letan ke pou nou jisteman eseye kowòdone ansanm de enfòmasyon sa yo, men nou ap kontinye avèk Salomon. E pou plis enfòmasyon konsènan sa kap pase la nan Jakmèl nan moman ke nap pale la kote gen anpil kout bal o nivo dan periferi rezidans prive Joel Kaoli nan moman nap pale la eske li ta deja anba men lapolis men y a 99 pousan chans pou ke misye nan moman ke nap pale la li ta deja anba men la dcpj. Efektivman vre Leonel, jis avan nou rantre Jakmèl, nap fon rete nan kapital Pòtoprens lan, nou kapab di e pa rapò avèk lanmò Ti Jinyò, enben mesye je pèp yo la, nou kapab di e selon tout enfòmasyon ke nou genyen yo anvayi mesye iska yo nan Site Solèy, enben gen plizyè sòlda iska ki ta tonbe Pa rapò lanmò Ti Jinyò, nou konnen ki tap re, ki te responsab mache Kwadèbosa la nan Lasalin, enben nou konnen se yon, yon, kòman ap di, yon manm nan Jenèf ankò ki tiye l, yon sèten de Ti Chalè ki tap dirije zòn Tokyo, enben pa rapò avèk yon kamyon kontenè, yon kontenè ke nèg yo te pran enben Ti Junior te antre nan diskisyon li pa dakò pou ekip Tokyo a an palan de Chalè ta pran kamyon sa w tande a tou yo ouvè kout bal sou Ti Junior enben an palan de chèf gang Lasalin nan enben pa la swit Ti Chalè li menm Chalè te pral pran refij li te pral pran lafwit nan zòn kay Mikanò Waf Jeremi e sa fè lontan de sa nou konnen te gen gwo diskisyon ant Mikanò E, e Ti Junior, pa rapò mi gwoup Mikano yo konsidere kòm yon gwoup k ap detounen kamyon, enben Ti Junior te konn toujou gen gwo pwoblèm, e pa bliye se gwoup Mikano sa a tou ki te vin tiye yon ajan dwanye, e yon ajan dwanye nou kapab di devan baryè a, sa te fè Ti Junior fache anpil, enben nou kapab di, enben menm bay Jenèf la gwo divizyon pete, yon manm nan Jenèf asasinen, Chèf gang La Saline nan san tande a tou, enben yo moute nan Tokyo menm ekip Jenèf la, se sab yo pa fè anpil kay boule yap chache nan moman la Chalè men gen enfòmasyon ki ta fè kwè yo ta menm arive tchè Chalè men ki poko konfime, enben nou kapab di pou le moman la ekip Jenèf la Pandan ke yo afebli nou apwen pou le moman mesye je pèp yo pa rsi epa Gabriel Leonel enben se gwo atak yap fè sou Isca pou wè kòman yo kapab tou fon sèl pote boure pou wè kòman yo kapab plis afebli mesye je nèf yo Leonel. Voila jis yon segond e foto sa nap gade la mesye dam e se se misye sa e sitwayen sa nou wè ki ap poste a goch kap poste a dwat lan ki konpòte kòl tankou mannken an Se misye ki chale a ki ta tiye ti jinyò ke nap gade bò kote dwat la. Donk nou te jis bezwen pote presizyon paske souvan depi ou pale de Jenèf anpil moun souvan asosye l a Babekyou men ki pa gen anyen avwa daprè sa nou konprann nan dosye sa men nanpèch se Jenèf ant Jenèf kap goumen la malerezman. Wi mesye. Wi nap kontinye menm kad enfòmasyon yo ebyen jan ke Salomon sot dil la ebyen nan moman ke nap pale la ebyen nap diw ke genyen gwo pwoblèm la ebyen gen zen ki melanje ebyen Tokyo ebyen nap diw ke gen plizyè kay ki gentan boule gen patizan ti Junior yo ki yo menm yo pran kadav la yo al depoze kadav la nan lekòl kominotè kay Vladimir nan chabon Ebyen se la ke yo mete yo mete kadav la, ebyen nan minit ke nou ap pale la ansanm avèk ou, ebyen nap di w ke bagay la melanje li melanje, ebyen Tokyo gen plizyè kay ki gentan boule, se patizan ti Junior yo ki yo menm yo al depoze kadav la nan lekòl kominotè e kay Vladimir ebyen onivo de zòn chabon kote ke yo menm. Yo sanse ap travay. Kiyès ki e chalè ebyen nap do ke chalè li menm ebyen se bandi sa ke e ou sot ap gade la ki rele chalè a ebyen misye tap viv chili ebyen se ti junior ki te fèl rantre jis poul ka vin dirije tokyo e ranfòse je nèf ebyen misye li menm la li sanble li e pa dakò ebyen misye arive vin la ebyen se li menm ki arive touye Junior ebyen nap do ke nou tap gade nan yon video kote ke gen anpil machann ki yo menm ki sanse ap kriye ebyen pou ti Junior yo arive mouri la e jan ke nou diw li ebyen o nivo de video sa ke anpil moun yo menm yo kapab e konstate li kote ke ti Junior li menm ebyen nou wè ke ti Junior li menm se atè kote ke misye li menm li ye genyen. machann ki yo menm ki nan zòn nan kote ke y ap gade, y ap gade Jinyò, y ap kriye, y ap plenyen, e byen n ap di w ke ti Jinyò sa e ke nou menm nou sanse ap montre w la e nan minit sa e byen men ti Jinyò e byen e misye la ki li menm li benyen nan san li e byen machann yo ki ap kriye, machann yo ki ap plenyen, nou pa konnen bon piske bandi a li menm li gen dwa gen gwoup moun pa l ki sanse e konn sub e konn sipote ebyen yo menm yo sanse ap kriye son gwo kou ke G 9 li menm li pran ebyen se ti chalè ti chalè li menm se junior sa nou ap gade atè a se li menm ki te e voye chache misye ebyen misye tap viv chili ebyen li di monchè vini ebyen nap baw okipe zòn tokyo ansanm avèk lòt zòn ebyen sa w tande a la kote l vini la se katouch se anpil katouch nou tap tande bri son yo la kote ke e katouch ki t ap simaye la ebyen o nivo de G9 ebyen nou konnen ke kòman dosye sa li menm li ye ebyen mesye yo la yo t ap si nou t ap tande deklarasyon kote ke yo t ap di mezanmi e atansyon atansyon atansyon atansyon atansyon men e konsa ke sitiyasyon li menm li ye nan minit ke n ap pale w la. Vwala ebyen n ap kòm nou kòm nou p ap kapab moutre w medam mesye ti jinyò ki atè a ki ki pran plizyè bal men n ap omwen fè w tande odyo an moun yo k ap kriye pou ti jinyò paske daprè sitwayen ki nan zòn nan sanbletil ke yo te vrèman apresye ti jinyò etandone ke misye se youn nan moun ki pa t vle, ki pa t aksepte kidnaping fèt nan zòn li. Alò, e nou kapab, e nan, byen menm jan nou t ap tande a, e byen kote ke ti machann yo, ki yo menm abitye al vann anba lavil la, pou m pa di zòn Kwabosal la, e byen nou t ap tande kòman ke ti machann yo menm yo t ap kriye. Alò, daprè an mikwo-twotwa ke nou fè, e anpil moun nan zòn yo senpatize yo avèk Ti Jinyò, se pa rapò Ebyen misye konn anpeche ti vòlè vin fouye moun, fouye ti machann yo, sak fè wè ti machann yo menm yo ap kriye, men se konsa reyalite a ye, nou kapab di Lasalin depi byen dè tan nou konnen mache mache kwabosal la, mache anfè ki te toujou ap boule, nou sonje epòk te gen enfòmasyon ki te menm fè kwè Se Don Kato te konn voye boule l, ebyen depi byen dè tan, ebyen banda chanje, nou wè Ti Jinyò li menm ki sanse, li sanse li menm, li pa gen, li pa danse menm dans avèk Don Kato, ebyen kote ke ti machann yo menm yo ta pral vin rale yon souf, e depi lè sa, ebyen moun yo te vrèman ravitaye yo, nou konn, nou konn vè nevè, dizè di swa, ebyen machann yo yo nan lari a, ebyen se reyalite sa ki fè anpil nan yo, ebyen. Men, yo ap kriye e, dapre sa anpil fè konnen, yo pa konnen kòman yo pral tou retounen anba lavil pou al vann paske difèt ke Ti Jinyò tonbe, sa kapab fè afè de Izo, sa kapab fè afè de Ti Gabriyèl e mesye sa yo ki ap goumen a tou pri pou yo kapab pran Kwabosal la e nou konnen lè ou pran yon moun tankou Izo Ti lapli, ti Gabriel, mesye rebèle yo, tout mesye sa yo se je pèp yo ye e kwabosal la ki kapab rive yon moman li paka fonksyone ankò, kwabosal la ti anpil moun ki konprann. Eske Jenèf la ap tou kraze la apati de sa ou mesye yo ap eseye rekonstwi Jenèf lan parapò a sa k pase la? Alò, Dimy, fòk nou, alò, repons egzat la se ke gen youn nan mesye ki fon dezòd, yo arive trayi G9 la, n ap pale de Chalè, men lesansyèl se ke nou aprann Babekyou, gen Babekyou, gen Mikanò, gen plizyè lòt mesye yo ki jisteman ap fouke yon fason la pou yo ta touye e chalè ki li menm te touye ti jinyò donk sa vle di jenèf la jiskaprezan rete debou daprè enfòmasyon ke nou rekeyi nou te tou pre nou te preske nan lè periferi pandan ke ak la li menm li pase a men se pa paske jenèf se pa jenèf ki kraze men se de preferans youn nan yo ki trayi ki arive touye youn nan chèf yo men e nou sanse e jiskaprezan nan mou kata paye la Tout bagay ta sanse dan lòd daprè e jisteman pwopo ke nou sot rekeyi tou pre nan zòn nan la daprè sa anpil ti machann tap di sa anpil kèk moun tap di nap pale de rivren zòn nan di men nou kapab di jiska prezan jiska prezan e se anpil kout bal tap eseye tire eske yo ta deja touye chalè deja nou pa konnen men misye ta sanse eseye rann tèt li nan zòn mesye je pèp yo e nou wè menm mesye je pèp sa yo tou yo tou eseye pran kontwòl ap eseye pote boure sou babekyou sa vle di tou gon batay la k lanse mesye hobert yo kab ap pote boure desann e mesye ti gabriel yo tou k ap pote boure desann e ou konnen genyen mesye izo yo menm ki twouve onivo kanaran ki ouvè teritwa yo onivo Kanaran, Titanyen, genyen mesye Bon Repo yo tou ki kapab pote boure. Nou konnen se yon batay je nèf je pèp, men sa se si e sèten gen youn nan gwoup la ki trayi lòt, men li kapab benefik, li kapab pwofitab pou lòt mesye yo. Wi, n ap avanse nan menm. Wi, an nou avanse egzakteman, mesye, paske la fò nou retounen sou dosye Joel Khaouli an. Bòfrè Edo Zenny an medam se fò nou vrèman retouche dosye sa paske la se si sèten gen moun ki bezwen konnen enpe plis epi gen anpil aktyalite trè trè serye nan moman nap pale la men an nou reprann dosye sa Pradel ke m panse ke fò nou mete anpil aksan sou li egalman epi gen kesyon fontye an egalman medam mesye nou pral tande paske gen anpil koze kanmenm wi Joel Caroly. Wi nap rale direkteman o nivo de Joel Karoly ebyen enfòmasyon daprè radyo referans ebyen ki di ke lapolis nasyonal yo menm yo sot pèkizisyone ebyen mezon Joel Karoly nan Jakmèl ebyen yo jwenn zam de gè e ki deja rekipere ebyen selon enfòmasyon ke yo menm yo sanse e genyen ebyen genyen e anpil chans ebyen pou ke Joel Karoly menm yo te kapab arete li. ap sou do chèf la, nou konnen ke kòman chèf yo ye isit, ebyen yo menm depi ke yo tande gen kòb ebyen yo pa gen aksyon ke yo menm yo pap fè ebyen jan ke nou diw li Joel Caroli ki se bò frè Edo Zeni ebyen mari Shella Zeni yo arete pa dcpj ebyen daprè tout dènyè enfòmasyon ebyen jan ke nou sot konfime li se lapolis nasyonal ki yo menm ki e pèkizisyone e mezon Joel Karoly nan Jakmèl kote ke yo jwenn zam de gè e yo deja rekipere yo e selon enfòmasyon yo e daprè radyo referans FM ki li menm ki sot bay enfòmasyon e sila nap prale dirèkteman pou nou. Men yo pa presize ki zam de gè paske medam mesye fò nou byen presize lè yo pale de zam de gè se pa ti bagay piti la se seri de gwo gwo zam. Donk zam de gè se se m panse fòk nou pridan anpil avèk sa ki kisa kiyès misye ye konsa pou gen zam de gè lakay ou ou pa ou pa yon konpani de de sekirite ou pa lapolis kòman w fè ou gen zam de gè e jisteman jan nap jan nou toujou ap di mesye sa yo ki sòti nan sektè prive an swadizan oliga kowonpi sa yo sa s on lòt grenn ankò ou tande gen zam jisteman de gè lakay li. Donk dcpj bravo epi nou espere pap gen paspouki sèt fwa si wi frè pam. Wi nou espere pap gen sa n ta rele paspouki ebyen nou prale dirèkteman o nivo de wanament ebyen n konnen kòman sitiyasyon lèm li ye ebyen si n tap gade genyen anpil machandiz ki sanse pèdi dominiken yo yo menm yo fache ebyen kont prezidan ebyen n ap di w ke se konfime genyen e Makil Noël ki se sitwayen ki t ap soude baryè ant fwontyè Wanament ak Sendomeng ebyen misye mouri la ebyen misye mouri nan komin Wanament ebyen se sou kabann lopital ebyen premye enfòmasyon yo ta fè konprann ke misye li menm se opresyon ki ta touye l ebyen n ap raple w ke nan minit ke nou ap swiv moun afè bon ti vi gen chèf kabinè minis enteryè a ki li menm ki nan Wanament ebyen yo vini pou yo wè kòman yo menm yo kapab e rankontre ansanm avèk sitwayen yo paske nou konnen ke se pa leta non ki fèmen e fontyè a se sitwayen yo ki arive e fè sa kote ke ebyen youn nan moun ki tap e fèmen baryè a ebyen misye rele Makil Nwèl ebyen misye la e si nap gade misye e arive mouri ebyen jodi a ebyen li menm se opresyon ke li menm li te gen men nap toujou rete nan menm. Sa biza hein medam mesye kanmenm sa trè biza nap gade sitwayen sa kap pentire m pa konn si se menm moun nan Men kanmenm pou tande opresyon hein sa sa son sa son blof sa son konplo mennaj sa sa sa son senaryo sa nou pap pran sa franchman nou pap pran sa se menm jan Wedareth konsa yo yo asasine w ou tande w ou tande kòmsi ou te fè kriz kadyak ou tande te gen tèl bagay non men sa mennaj mesye hein pa aza le fè ke mesye yo bloke bloke fwontyè an Paske y ap pentire fwontyè a pou pou pa kite pwodui dominiken yo antre, sibitman l mouri. A non, aza sa a pa gen moun ki kwè ladan. Nèg k ap kraze peyi an, k ap vòlè peyi an, yo pa fè opresyon w pa tande yo mouri. Nèg sa yo ki gen presyon o pli o nivo nan mond la aktyèlman, yo pa ret konsa o, yo fè opresyon pou yo mouri. M pa kwè se yon nèg ki bloke yon fwontyè, ki ap defann entegrite yon nasyon ki ta fè opresyon. Sa a, sa a p ap gen plas li la a. Sa a, nou p ap kite l pase. E Eddy Mil sa ou di a li tèlman klè e avan misye te nap raple misye se yon bòs feronri avan misye te bloke te soude fontyè la te soude baryè fontyè la li pat e opresyon pat tiye l men se aprè ke l fin e se sa vle ke yo vle fè ou konnen men on n'accepte pas fòk jisteman genyen bon m pa vle di gen ankèt ki fèt paske n konnen ankèt lè w di ankèt an Ayiti ou di sa w vle di a pap gen vrèman yon rezilta donk m panse ke. fòk popilasyon an chèche konnen kòman misye fè mouri, kan menm se asasine, kan menm se yon fason yo fè yo asasine misye, de fason mistik ou pa m pa konnen, men m panse ke li pa posib apre ke yon Ayisyen fin fè yon aksyon konsa, fin komèt yon aksyon, yon aksyon, yon aksyon istorik, epi ou tande kèlke zè apre, ou tande li mouri, opresyon touye l. Donk m panse Jimmy Jean fè yon bèl analiz, bon kòmantè, m panse ke se pa sa Fok yo chèche detèmine ki koz e kiyès ki arive tiye misye paske sa misye sa mesye a tap fè a la mtap gade kòm mtap pran plezi kòman ke mtap gade kòman misye tap soude Fasilman anpwazone l pandan lap fè sa nèg sa yo gen seri de poud e jan nou menm nou gen seri de pou poud lakay nou ebyen vòlè sa yo se menm bagay la se gad nou pa wè Men medam mesye Jimmy nou genlè pa wè nan ki konplo nou pran la ou pa wè gon kolera ki sòti ki sòti de e e ziltik toutakou ki parèt anndan peyi an On kolera ki gen zèl, ki gen pye, ki gen zòrèy, ki gen fanmi, ki debake, menm jan opresyon sa debake la. Nou genlè pa konprann sa k ap pase la. Kounye a la, y ap tiye nou an klasik. Y ap tiye nou de fason klasik, medam mesye. Se sa. Si nou pa leve kanpe. Nou menm nou gen poud nou, jwe ak poud yo. Wi frèm. Nap raple Dimy avan ken bay Anderson Salomon avek Pradel nap raple lanmò misye a li sispè son lanmò sispèk e ou kap byen sezi ou kapab byen sezi jwenn e genyen konplisite la repiblik dominikèn nan lanmò sa paske misye fason ke misye e soude fontyè lan e wap wè e lame dominikèn entèveni yon fason pou yo ta eseye libere fwontyè la, yo pa kapab, ebyen ou kab sezi wè, ebyen genyen dè move je, bon se de ajan doub dominiken genyen la sou sòl nou an la, ebyen yo menm yo menm ankò kapab idantifye kiyès e yo fon fason avèk jisteman e la repiblik dominikèn pou yo arive e etèn sou fichye, donk m panse ke fòk verite blayi nou kad dosye sa e sa l. Jan ke nou di li, nou pa wè Salomon. Wi, nou pa wè Salomon. Ebyen, nap di w ke genyen, e piske gen sanksyon ki prant, e ki pran la kont e Repiblik Dominikèn, ebyen tèt prezidan li menm li cho. Ebyen, nap di w ke Luis Abinader, ebyen misye kontinye pou lap moke Ayisyen yo ansanm avèk yon deklarasyon ke li menm li fè. Ebyen di ke sa mwen menm mwen fè a e map kontinye fè li ebyen se konfòme m avèk konstitisyon Repiblik Dominikèn epi ansanm avèk lwa yo ka angajman mwen li konsène ke pèp dominiken an ebyen e sa ke li menm li sanse di la ebyen nan kad yon entèvyou ke li menm li tap fè e jodia ebyen se ti bout deklarasyon sa ke li menm li fè li di lokeho he. ke pèp dominiken an ta di ke misye voye yon toya la e bay ameriken puiske nou konnen ke ameriken pran sanksyon e kote ke yo di si ou gen an monchè kite l lakay ou paske ou fè nou abit ou paske gen 7 ameriken paske ou se nwa ebyen se afè rasis wap regle ebyen misye li menm li ap moke ayisyen yo ebyen misye di li menm se zafè e konstitisyon ke li menm lap regle. Ebyen esal di li di lap kontinye poul fè sa lap fè yo ebyen se e afè konstitisyon ke li menm li di e lap fè ebyen repiblik dominikèn ebyen li di ke ansanm avèk lwa yo ebyen li di angajman ke li menm li ap fè la ebyen se pèp dominiken an e ki gen dwa pale li mande avèk ameriken oubyen lòt moun o nivo de kominote entènasyonal la ebyen misye vle di konsa ke misye pa rantre nan zafè mwen ebyen kitem regle Zafè peyi mwen. M pa konnen eske Salomon li menm li ap pote plis detay paske nou konnen lè Alien li sanse ap fè nou defo e Salomon ou m pa konnen eske w la. E avan ke Salomon rejwenn nou Pradel e nou wè e ankò yn fwa e prezidan dominiken an Luis Abinader ki di li menm li te prete sèman ebyen se sou konstitisyon dominikèn nan li te prete sèman se lalwa dominikèn nan li ap mete li ap aplike e l fè konnen tout sa l ap fè li fè l Li konsène sèlman pèp dominiken an, ebyen e Luis Abinader ki afije yon konpòteman e gregè pa rapò avèk sanksyon ki deja e pran kontre li pa lè pa otorite e amerikèn yo e nou wè la ebyen Luis Abinader ki pa deside bese le bra e li anonse lap kontinye avèk seri de depòtasyon yo donk nap tann finalman Ki pwochèn sanksyon yo pral pran kont Luis Abinader? Men a ne pas oublier, Luis Abinader to ou ta te gen pou l pase devan tribinal penal entènasyonal e sa ki pou nou fè nou menm nan kominote ayisyèn nan se kòmanse la e ensite yon batri davoka pou n al pote plent kont Luis Abinader e byen non sèlman sanksyon ap pran kont la Repiblik Dominikèn An jeneral, men osi, lòske manda Luis Abinader li menm li fini, Luis Abinader ap gen pou l fè fas avèk lajistis e li gen pou l fè fas e li kapab jije devan tribinal penal entènasyonal pou krim kont limanite, fòk nou raple a moun yo, donk lè e an plèn venteyinyèm syèk, tout sa k ap fèt la, erezman gen kamera. Jounen jodi a kèlkeswa egzasyon kap fèt sou yon grenn ayisyen ebyen gen kamera yon moun kap rete nan ti chanm ou nan windows ou nan fenèt ou wap filme sa kap pase donk kontinye fè sa e avèk menm foto videyo sa yo ebyen nap konpile yo pou nal pote plent kont Luis Abinader di m.